Tenten kite la la. Nou nap bal fil. Mesye banm di nou mesye. E nan soley mwen kabrit la mdi konsa map chanje l pou nou gen dwa met li pa wè si nan soley la map chanje kabrit la epa anyen map fè non mesye nou pa bezwen fèm anyen non mesye. Chanje map chanje. Bon nou mèt ale map siveye kabrit la pou nou wi mesye. Nou mèt ale map siveye l pou nou. Chanje map e bay map bay li pou nou mesye. Nou mèt. Tchip. Sa ou pa fè. Mesye mete l la pou nou tande.